Moun wap gade la se chèf gang Izo nan vilaj de Dye kap taye banda pandan se tan 2 polisye sekestre lakay li yo te leve nan moman yo tal tande chèf gang Ezekiel e kout bal te pete Yon polisye soti blese ak 2 lòt kounya la nan gadavi lakay Izo nan Vilaj dè Dye. Byenvini, bonjou, bonswa tout moun rezo enfòmasyon an. Yon lòt fwa ankò n salye tout moun ki konekte n pou la premyè fwa, sila yo k toujou rete ansanm avè n, mèsi pou pasyans ak fidelite yo. Medam mesye poko ale men nouvèl la nan bon jan ti mamit. Selon enfòmasyon nou ta vin rive jwenn tout ta konfime jounen jodi a, 2 polisye tonbe nan baz chèf gang Izo pou kouwè li la lapolis sanse abandone yo e gen moun ki pale lapolis la nan moman kritik mesye yo abandone 2 ajan polisye ki pou kouwè li la nan gwo difikilte nan vilaj de Dye baz 5 segond lan ki nan men chèf gang Izo e ki pa gen lavi e gen moun ki fè konnen swa yo mouri oubyen yo pa mouri men pou le moman pèsòn moun pa gen okenn nouvèl kisa kap fèt pami zanmi ki nan difikilte lapolis rete bat ba aprè n te konnen 5 polisye swat te mouri anba depi jou sa tout moun pè foure pye yo nan vilaj Men pou lenstan, Izo ap kontinye feraye. Sofia TV 83 gaye nouvèl la an kite n ak Theriel Thelus ki genyen anpil enfòmasyon konsènan 2 polisye sa yo yo abandone e sa k ap pase pou kwè li la tou ta kapab genyen yon evantyèl revolisyon bò kote polisye yo e si yo ta deside pran zam yo ta deside mache sou vilaj kisa k pral fèt Anpil moun gentan panse bagay yo kapab anpil. Si w poko fè sa, ou retwouve n pou la premye fwa, abòne ansanm avè nou ou pap rate oken videyo nap poste sou chanèl pa w la. Gen moun ki panse se blag lè m di Ayiti difisil. Bay radyo a volim, banm fè n tande sa k pase. Pou poul son lòt viktwa liye pou yo ankò. Epa machin ki enterese nou men nap ralel monte pase yap pranl e avèl ankò yo pral genyen konprann yo ka fè nou nenpòt ki bagay ann sere le koud se sam di nou gonfle pouyèt nou nèg yo antre nan mitan nou bon yo ka pèmèt yo fè sa se paske nou nou yon ti jan lache lache priz. Ok Ok Ok Son an pa odib se paske se sou radyo kominikasyon pnh la nèg yo tap pale. Kisa k pase? Polisye n ap gade sou ekran misye rele Dodly Lafont. Janm tap esplike hier misye se nèg kavayon nan sud peyi a jenn gason trè saj selon tout temwanyaj ke mwen jwenn misye son jenn gason t soti kavayon t lekòl nan notre dame de kavayon etc kay pè yo misye byen saj fè etid li aprè sa misye deside poul vini antre nan pnh sou baz ke l ka sèvi peyi l. M kwè ke misye se yon 25 yèm pwomosyon polis la. Ekoute la sosyete. Enben misye avèk yon lòt polisye jiska prezan m pa menm gen non l paske m di w son la pnh bliye nèg sa yo si yo egziste. E m pral m pral montre n kòman e m pral tann tout blofè t pral demanti m gade o TT e pa vre sa w di ok m gen evidans m pral montre n talè paske m gad telefòn mwen m pa wè anyen m ale sou paj lapolis lan talè m ap montre n bagay m pa wè anyen sa li de nèg de polisye ki viktim avanyè yo pnh bliye yo kòm toujou kòm toujou pa gen pwoblèm mentenan misye t ap travay kafeterya anba lavil. Misye te rete Dèlma. Avanyè, pandan de nèg yo nan machin, se moman yo ta pral tande mesye Ze, Ezekyèl Aleksandr. Lefè ke enfòmasyon an gentan fwite se nòmal paske nèg yo gen kontak tout kote. E jodi a menm vwa Izo m pral fè n tande isi a nan emisyon sa. M gon rezon pou sa. Pou n ka kontinye demaske vagabon nan sistèm jidisyè la. E pi lefè ke nèg yo gentan okouran yo pral tribinal avèk Ezekiel chèf gang baz pilat lan. Kòmanse gen bal kap pete anba lavil. Nèg sa yo ki te nan lari, se yo 2 te nan yon machin, machin lapolis. San zatann, se gade yo gade yo wè bal ap vide sou yo. Gen youn nan polisye ki ta misye an ki blese par bal. E yo pran misyon ak tout machin polis la ak tout zam ki ladan l, yo desann avè l Vilaj de Dye. Enfòmasyon ke mwen genyen nan moman ke sa rive an, sa di misye pa yon nèg yo te asasine, sa di epa yo pat tiye misye epi yo al ak kadav la jan moun di l la. Se pa sa l te ye, yo kidnape misye. Dayè, w ap tande se sa polis yo ap eksplike la. Men pandan bandi pran misye yo al avè l, remake pou wè lè nèg yo rele yo di sa pou yo bay ranfò etc. Se machin nan nèg yo ap mande pou yo rekipere paske sa k rive ta sanble machin nan te gen pwoblèm ou konnen vye machin nèg sa yo pa janm fin bon machin nan debwate enben sa k pase e Machin nan pa ka kontinye wout la, nèg yo kite machin nan, yo al a misye anndan Vilaj de Dye, dapre sa polisye yo te rakonte. Jiskaprezan okenn enfòmasyon. Eske misye vivan? Eske l mouri? Pèsòn pa konnen. Fanmiy misye, gen tonton misye ki pa janm manje, pa dòmi, pa bwè anyen, k ap kriye. Paske misye tèlman son nèg ki saj, ki pa janm mele nan zagribay moun. Paske si, gen, bon, m pa konnen, men m poko jwenn anyen sou li. Nèg trè saj, dèyè ou wè vizaj misye, se vre, ou pa ka idantifye nèg sou vizaj, lari a pyeje. Men, m aprann ke misye pa sòti nan yon fanmi kòmsi ki deblozay. Se moun ki renmen travay, ka bouske lavi, etchetera, ka lekòl, ki pa rantre nan seri de zagribay. yo al ak misye anndan Vilaj de Dye, selon sa polisye yo te rapòte. Men ba yo la a. M al sou paj lapolis lan, m pa jwenn anyen sou li ki gen pou wè ak polisye sa yo, 2 polisye, pami yo Dodly Lafont, Ti Nèg Kavayon. ki son polisye ke nèg yo pran misye yo pati avèl nan vilaj de Dye ak tout machin nan machin pa ka kontinye yo kite machin nan okou de wout yo al ak polisye a jiska prezan okin enfòmasyon eske misye vivan eske misye mouri pèsòn pa konnen kounya nèg yo pran de twa blende al met anba zòn pòta leogàn ap fè ti machann deplase pandan nèg yo gen blende pòta leogàn. Nèg yo detounen yon kamyon jodi a wi Y ap debake kamyon an anndan Vilaj de Dye pandan nèg yo ap fè rara nan Pòtay Leyogàn yo menm A blende Bagay yo anpil Bagay yo plis kanpil Kidonk ma al gade la m wè ke pa gen anyen ki gen pou wè ak polisye sa a Kote polisye a men misye pou moun ki fèk monte yo se polisye sa a. Misye rele Dudley Lafont, jèn polisye. Enben, pandan m ap pale avè nou la a, misye nan men Izo, Manno anndan Vilaj de Dye. Pa gen pèsonn ki gen enfòmasyon sou li. Epi n dakò viv konsa, mesye. Kounye a, nèg yo ap tann yo pa gen lòd pou yo atake bandi yo wi nou pa gen lòd men n ta fè alòske bandi yo pa bezwen lòd pou yo frape m ap retounen avèk Jean Lucien Joseph paske misye te depanse yon enèji m panse sa kapab bouste polisye yo davantaj si yo vle mesye n gen 2 chwa. Kòm anpil nan nou ap tcheke la tps gen nèg kap tcheke la pase gon nouvo pwogram Biden lanse la pou etranje ki gen posibilite pou yo pran yon kantite moun donk yo ka pran nenpòt 10 mil moun pandan ane an la fwa 2023 sa di gen anpil nèg la ki pa sou fè lapolis ankò bon m pap gen pwoblèm avè yo paske kondisyon yo pa reyini non plis. Paske m di w, ou pa ka ap atake ti bandi ak sapat yo san w pa atake gwo bandi ki responsab ti bandi ak sapat yo. E pafwa w ap tante konbat yon ènmi, e ènmi an se otou de ou li ye malerezman. Ènmi w ap konbat la wi, e se otou de ou ènmi an ye. E yè m te di n ke. pi gwo pwoblèm pou gen ak timoun ou se lòske se lougawou nan fanmi kap manjel sa di lè chèf gang nan se otou de ou li ye pa gen solisyon reyèl li pa fasil donk gen anpil polisye la ki lage pye yo deja gen ki rete bon gen pa la avèm menm ki dim tete an verite son viza m pa gen fèm rete toujou nan bay sa. Paske nèg ki o, ki gwo chèf yo, pa gen volonte pou frennen sa k gen la a. Kidonk, polisye n ap gade sou ekran an, misye nan men Izo pandan n ap pale la a. Owi, atis mafya peyi a, e sa nèg yo vi, yo vann. Ki sa Jean Lucien Joseph te di? Èks polisye. Misye fre annik wi. M panse polisye yo petèt ka retande misye epi yo repanse bagay yon lòt jan. Mèsi a twa Jewosyen. M ap depanse yon enèji la pou m pale avè nou pou m di nou, mesye Lapolis Nasyonal Dayiti yo, fòk nou pran yon desizyon a peyi a. Mesye ki fè pati de pyonye de lapolis la, m ap pale de premyè a nevyèm pwomosyon, Jodi a, minimòm grad la se enspektè divizyonèl l ye. Moun k ap pale avè nou la a, se Jean Leslie Joseph, Sierra 2. Batayon nou an, nou konnen l byen, nou konn vwa a. M di nou sa, fòk nou pran desizyon jodi a avèk peyi Dayiti. Li klè e nèt, tout moun wè l, fòk gon entèvansyon miskle, ansanglante, ki pou fèt anndan peyi sa a pou sove peyi a, pou sove nasyon an. Si e pa sa n fè, tout moun ap efondre nan bato a. Ayiti se yon bato k ap koule wi la a. Nou pa wè l nesesè pou n sove peyi a? Lapolis Nasyonal Dayiti se nou menm sèlman wi k genyen. Desizyon peyi a se nan men nou l ye. Pran desizyon an peyi a mesye. Se ki swa n ap fè mach pasifik. Non, chèf pa fonksyone konsa. Ki peyi nan monn lan w wè lame, lapolis ap fè mach pasifik? Non. E dayè mach pasifik bay rezilta lan yon sosyete sivilize. Sosyete a nou wè l sivilize? Nou pa wè lan kisa nou ye? Nou wè gouvènman nou yo, nou wè ki moun yo ye? Se de metòd enperyalis la vin avè l mete vagabon sa yo o pouvwa pou kapab dirije nou. Pou fè respekte enteryè enperyalis la. Se enterè enperyalis la k ap pase. Se sa k fè tout divizyon sa yo ap tonbe lan nou menm. Jodi a, li klè e nèt pou nou pran yon desizyon pou nou mache sou palè nasyonal. Mache sou towo sa k rele Jovenel Moïse la fòn mache sou li fòn mache sou Léon Charles fòn mare mesye sa yo paske se yo kap fini avèk peyi a yo seme divizyon total la diskòd total nan mitan nou nou pa wè sa polisye ap tire sou polisye jodi a kòman n santi nou pou nap tire pwòp polisye parèy nou sèten polisye kap defann ti enterè pèsonèl yon lòt gwoup menm ap defann enterè enstitisyon an jodi a malerezman gen nan nou k tonbe kisa l ye la a. Nou pa ka wè klè mesye, nou pa wè klè, nou pa wè divizyon ap semen nan mitan nou an la pou efondre peyi a. Pran yon desizyon ak peyi a ankò m di nou sa mesye, pran yon desizyon ak peyi a. Moman an rive tout kondisyon reyini, tout moun wè l, Ayiti se yon pak kabrit li tounen avèk jan de dirijan vagabon malfra sa yo nou mete dirije nou. Nan vote malandren, vote vagabon sanzave, men kisa peyi a tounen. Enben jodi a bato a ap koule, se tout Ayisyen k ap koule. Polisye pran yon desizyon sove nasyon an nèg ki gen san Desalin kap koule nan venn yo tout bon mesye ki gen kontwòl inite espesyalize yo pran yon desizyon jodi a pèp la ap mache avè nou istwa nap mache fè mas pasifik nan tout kote yè map gade nan senmak mas pasifik non chèf pa fonksyone konsa chèf pa konn nan fè mas pasifik chèf fon entèvansyon nou gen zam nan men nou nou fon entèvansyon nan peyi a nou libere nasyon an. Anba kolon k ap dirije nou pa pèsòn entèpoze, k ap mete vakabon sou pouvwa, k ap dirije nou. Jodi a pran yon desizyon mesye. Kondisyon reyini pou n sove peyi sa a. Peyi a repoze sou do nou Lapolis Nasyonal Dayiti kòmanse l, pran desizyon an. Gen anpil nan nou menm ki nan dyaspora a k ap vin jwenn nou. Gen anpil nan polisye yo fè kite peyi a. Pa egzanp mwen menm, nou konnen nan ki kondisyon ke m te kite peyi a, m te oblije kouri. paske sim te rete sistèm lan tap manje m epi m kite peyi a an 2008 m vin nan m bouke m bezwen tounen lakay mwen men mesye an tann nou le mond antye ap gade nou pawen nou lèd anpil pou yon peyi ap efondre konsa epi gon lapolis nasyonal dayiti jèn gason jèn fanm ki pitit peyi a pran desizyon nou. Font intervention nous là, font intervention militaire musclée, drastique dans le pays là. Et puis n'a pas nous sauver, nous sauver nation. Vous mettez l'intérêt personnel de côté. Je dis, ah, il n'est plus question d'intérêt personnel. Il est question de pays. Il est d'ordre de souveraineté, de souveraineté nationale. C'est ça lié. Mete enterè pèsonèl nou yo de kote mesye. Fon entèvansyon pou nou sove peyi a. Se nou k papa peyi a. Desizyon peyi a e lan men lapolis nasyonal dayiti li ye wi. Bon kòman pou nou kite jan de bagay sa yo ap pase konsa la a. Pou pa gen yon moun ki kanpe. Yon mouvman anndan peyi a la pou mare Jovenel, pou mare Leon Charles, pou mare premye minis vakabon moun sa yo. K ap fini avèk yon peyi. Nou wè peyi a ap dirije. Nou wè kon bagay kap fèt anndan peyi a? Nou pa wè moun sa yo se a la bouche yap mennen nou? Konbyen polisye ki tonbe nan mwa sa la a? Prè de 11 polisye tonbe. Mesye ann antann nou, sa nap tann ankò? Ki desizyon, ki siyal nap tann ankò? La nati voye siyal la ban nou poun delivre peyi a, poun libere peyi a, libere nasyon an mesye. Mwen menm mwen di nou, gen anpil nan nou menm nan entènasyonal la kap tann. Mouvman deklannche an Ayiti pou n antre vin pote lamen fòt, mete men nan pat la pou n sove peyi a. Li pa posib! Sa revòltan mesye! Tout moun fache! Ayiti tounen yon repiblik kabrit, repiblik dè zanimo! Ann antann nou! Mesye m fache anpil wi! M fache! Kòmanse fè sa k pou fèt la. Epi n ap wè ki ankadreman n ap genyen. Moun ap vin ankadre nou. Nou menm polisye ki nan dyaspora a, pnh dyaspora, n ap vin ankadre nou. N ap antre, n ap vin met men nan pat la. Libere peyi a mesye. A bon antandè, salut! M ap tann desizyon nou mesye, kòmanse fè sa k pou fèt pou peyi Dayiti a, pou n sove nasyon an. Paske n pa ka kontinye nan divizyon sa a ankò. Gad yon chèf polis ki vini, nou konn pou kisa l vini, l vini nan yon misyon entènasyonal. Nou aksepte yon bagay konsa? M pa t di nou, si nou gen karaktè tout bon, tout jèn ofisye de kad sa yo ki anndan polis la, wo eta majò a te sipoze demisyone an blòk. Nou pa t sipoze kite Léon Charles enstale nan tèt polis la kòm direktè jeneral. Paske kòd dewontoloji polis la di klèman kijan pou yon moun rive. okipe fonksyon sa a ki se direktè jeneral ou pa ka okipe l 2 fwa poukisa nou menm nou aksepte l enben nou menm nou pa gon karyè nap fè tou nou pa ka rive direktè jeneral kouman pou yon moun pase 2 fwa anndan peyi a non paske se travay enperyalis la se sa enperyalis la vle tout sa enperyalis la vle se li pou pase sou nou paske se gouvènman maryonèt vakabon sanzave krakèt nèg kap fimen bòz vakabon san edikasyon e sèl peyi dayiti ou wè yon nèg leve yon bon maten se Se lanmè a k fann oubyen se syèl la k fann ou on nèg vini wè l prezidan dayiti? Kote bagay sa soti? San pèsòn moun pa konnen l kote l soti? Issu de quelle classe? Pèsòn ne sè. Paske l prezidan peyi a. Oubyen l premye minis oubyen l rive on kote. An antann nou. Sa son sosyete kabrit monchè. Li pa posib. Mesye nou t al lekòl wi mesye polisye yo. Nou tal lekol nou ki konprann desizyon an lan men nou sove peyi a polis nasyonal dayiti si nou pa pran desizyon jodi a la la polis ap kraze tout peyi a ap efondre tout vagabon ki zam lan men yo avyon pap ka vole sou peyi dayiti touris pap ka antre men seleksyon nasyonal vin jwe lan yon peyi li atake pa de bandi ame epi yo mete tout sou do la polis anko yo fè konnen son branch anndan la polis la kap fèl manti. Nou wè lapolis sa soti yon nòt fè konnen ke se nou menm ki te atake mezon sou wout ayewopò, mezon machin sou wout ayewopò. E pa vre! Tout sa k fèt de mal anndan polis la, yo mete l sou do yon branch nan lapolis la k rele 509 Fantom, k ap defann yon koz legal. Li pa posib, mesye! Li pa posib! Lejète! Ki fè ke m te di mesye seksyon nèf yo si n ap pran desizyon an peyi a pran l. Manno militari, o gran mo o gran remèd sa k pou fèt la pou l fèt. N ap pran desizyon, pran desizyon an. Se ti swa n ap pran lari avèk zam nan men nou ap mache, fè manifestasyon sa p ap mennen n oken kote. Nou fè l a ment repriz. Kèlè le rezilta? Kèlè lisi de sè mach? Anyen. Li pa mennen nou oken kote. Nou pa bezwen kontinye lan demagoji sa anko. Zam, chèf a zam pran lari, depi n pran lari, n pran lari pou de bon. Epi nou pa bezwen pran lari plizyè fwa. Nou pran lari yon fwa epi nou fè entèvansyon an kote pou n rive a pou n rive. E konsa chèf chanje yon sitiyasyon. Se chèf ki mennen peyi, pran desizyon peyi a mesye.